Madi 25 avril 2023 TVlakayHaiti.com kontan antre lakay ou bonswa bonjou tout moun depandanman de ak kilè wap disponib pou asiste video sa e nou kontan avèk ou jodi an E nan nouvèl videyo sa ke nou pote pou ou medam e mesye pou nou vin enfòmew sou aktyalite yo nan peyi dayiti Enben fòk nou diw semèn sa son semèn tèt chaje son semèn gason pa kanpe son semèn nèg kap tonbe nèg ki pa legal nan peyi a Enben pou sila yo ki chwazi wout gang lan wout bandi Wou tan fè moun kriye e asasine moun nan touye moun vòlò afè moun kidnape moun ebyen depi se wout sa w pran semèn sa pa pou wou paske nan moman nap pale la mèdames et mesye aprè nou konnen ebyen 14 bandi yo te fin tonbe ebyen se konnya ki gen lòt gason ki tonbe toujou nou pa ka pataje video yo paske bagay yo grav mèdames et mesye bagay yo tris pou fason ke jèn gason humm. Ap boule anba kawoutchou, ap boule anba dife, donk se pa bagay ki ta dwe janm pwodwi nan peyi a, men lè ke ou chwazi yon wout ki pa sa, enben e rezilta a se sa, enben pou sila yo, donk ki ta gen ide antre nan gang, ou la, ou tou deja wè ou pral gen pou reflechi pou di e, eske m ka antre ou pa, paske pou jan m wè y ap fè nèg sa yo la a, m pa kwè mwen menm m pral jwenn nèg manje mwen, nèg boule m tou vivan. Nèg boule m malgre m poko mouri. Amen se yon aktyalite ki mete anpil jèn gason ki ta vle antre nan vòlò, antre nan gang, antre nan sak pa sa, mete yo nan reflechi paske semèn sa a son semèn gason ki pa legal nan peyi a se yo kap tonbe. Ebyen medam se mesye nan Turgeau, nan Debussy bagay la grav paske gon lòt lo 17 bandi ankò ki boule. Nou paka pataje video a medam se mesye paske imaj yo pa bel ditou imaj yo pa prezantab paske gen fason yon moun ap fè babekyou fason yon moun donk ap boule kretyen vivan parèy ou donk se pa bagay ke ou ta dwe pataje ak moun kom TV lakay Haïti.com la poun enfomew nou pral fè w tande kelke odyo pou sila ki te sou plas ki tap swiv enben dram sa medam se mesye nou pral envite w gen detay nou pral envite w tande Kòman sa te ye e ou menm wa kite kòmantè ou anba videyo a pou di nou ki kote wap swiv TV lakay Haïti pwen kòm eske ou abòne avèk kanal la deja eske ou toujou pataje videyo nou yo eske ou toujou like videyo nou yo men yon fason pou ka ankouraje nou travay plis poun kenbew enfòme 24 sur 24 chak jou Bondye mete TV lakay pap lachew yon may quand il s'agit de vous informer nap la darachpye pou nou pote enfòmasyon pou ou. An nou antre nan video a medam e mesye pou nou tande kisak genyen ebyen koman ebyen moun tiujo moun debussy e arive dok fè gwo kou sa la a kote chak nan kwen ou pase ou jwenn yon nèg kap boule humm tèt chaje an nou tande koze. Tout sa yo se bandi kap fè. Fè lwet pase an e nou wè 1 2 3 4 5. Sa fè 5 mò nou ap gade la 1, 2, an di 6 Wè an di gen 5 a 6 mò la ke nou pran vin boule la 5 a 6 mò Sa fè 2 Mwen di mò an Sa fè 2 Mwen konprann se imaj la si nou wè l parèt konsa e se nòmal paske nou oblije modifye l Donk Salomon jan nou di l ou repran chif la pou nou Wè e jimmy pa bliye non ou konnen mò sou mò e lò Olann te di premye video a eksis la a di gen youn mwen te wè ou konnen pou pale devan ou pale devan mò a jimmy wap pale wap fè pal fime a lap fime vye bagay kap moute anba nenw lè lap fime sa mezanmi moun yo pa rele mezanmi ou konnen moun yo rele ou konnen nou nan emisyon la pa rele nou ka pa reponn ou la. Ou genlè pap gade video sa pa rapò mò sou mò. Lè mò sou mò a. Ou menm ou oblije ap konte. Ou veye respire fò. Malerezman m pat gentan gen mask pou m te pran l. Nan men mwen gen jistis men se tèt li ye. Se tèt li ye se gen youn ki te sou lòt yo kuit yo kuit yo kole. Konprann? Yo kuit yo kole ki fè nan jistis. Men lè ou rive anlè de bilding ou pral wè kote ou wè yo moute tankou pil bagay wa di poud bagay sa yo. bandi k tonbe ebyen nou aprann gen 17 lòt ki tonbe pi rèd medam mesye popilasyon an dekapite medam mesye nou pral baw plis detay san konte ebyen gen plizyè zam ak minisyon ke lapolis sezi wi nou diw ankò 17 lòt bandi gang Ebyen ki tonbe evidaman video a orib pou nou pasel pou ou nou oblije modifyel nan kelke segond nou pral moutre ou sa men se pa yon bagay ki piti e jiska mentnan ebyen popilasyon an ap chèche bandi e Salomon nap salye w frèm koman w ye. Bonswa Jimmy nap salye tout entènot moun afè bon TV nap salye tout ayisyen kap koute nou alawonn badè nou kapab di Jimmy. Lè n t ap monte anlè depi Sly, te gen sis lòt bandi ki t ap kankannen, sa donn trèz òm. Epi lè w moute pi wo ankò Jimmy, nan menm videyo sa a ankò, ou wè yon de lòt bandi ki te vin atake popilasyon Tijo a nan nan kòmsi ou konn wè ou konn wè lè lè yon bèt vin anmède w pou w ap mete lafimen dèyè l anben li kòmanse ap fè l rete gen de lòt nan ravin men malerezman Jimmy nou pa t ka desann Al e filme e kote de lòt sa yo te a, yo tap gade yo de lwen e pa rapò a de lòt bandi, an total nou te kapab di genyen 17 prezime bandi, nou kapab di apre 14 nou te kapab konte ki te a e brile jodi a ankò nou kapab di yon jounen ki fini a 31 jèn gason jimmy ki pase anba woulo popilasyon nou kapab di ti jowa jimmy Ankò yn fwa, pèp Tijo a, popilasyon Tijo a, nan moman nap pale la, yo kanpe, yo kanpe sou 1 1 aksyon. Yo kanpe sou aksyon ke brigad de vijilans depi vè 6 zè. Ou pa ka met pwent yo nan zòn nan, paske yo veye anwo, yo veye anba pou evite, enben nou kapab di, dè detwi, pou evite lè ajan sen ta vin nan zòn nan. Ankò yn fwa, di men, Nou kapab di, antou, apre 14 ki te fin ebrile, men gen moun ki pral mande se pa menm video non, paske se 2 diferan video diferan, mwen m di nou sa deja ankò, gen kèk menm moun ki bezwen video yo, ebyen ta veye video yo vini, si w pa veye konnen se manti, ou ka toujou kontakte mwen nan 34 45 nan 44 45 315 lan, 44 45 375. Ou kapab wè video lòt 17 lòt bandi yo, nou te gen 15, gen 2 lòt nan ravin, mwen di w ankò, gen 7, sa mwen di w ankò, gen 7 ki bò legliz Sen Lwi ak Pò San. 7 sa a, yo te gen yon anba dife e ou te kapab wè lafimen sou yo, mwen te desann e mwen t al filme yo nan aprè midi a la. epi ant Sodèk, ant lopital Sodèk e Legliz Sen Lwa Dfrans. Lè w moute anlè Debisi, ou pral jwenn 2 lòt, epi lè w moute Debisi, sa donn 9, e lè w moute pi pi sa donn 15, epi pi devan, mwen di nou ankò, Ravin, te gen 2 lòt ankò di mi, sa vle di sa an total 17 lòt bandi. Pase a l'infinity an Marigan mwen panse son jounen ki reyisi pou popilasyon men gon grenn bagay lè w fin fè tout bagay sa ou dwe veye a sa ou dwe veye e an di e pa rapò nou konnen replik e e e mesye yo e mesye yo di 1 e bandi arive tonbe prezime bandi m pap di bandi m di prezime bandi arive tonbe si ou wè yo ta kontinye bat kò yo konsa ta gen yon lòt di yon kò ta gen yon tèt ki ta tonbe omwen moun yo ta di enben enben enben li ta gen yon solisyon enben mesye sa yo tou di wi parapò avèk yon seri prezime bandi ki arive tonbe jodia la yo boule yo mwen panse ke lòt mesye yo yo ta dwe pran yon egzanp Pa rapò lè nèg ki chita lakay yo ap ba yo zam, lè nèg ki chita lakay yo ap manje kodenn, ap manje poul griye, ap manje poul griye, bon bon timoun peyi, epi kap bwè gwo diven, kap bwè gwo kòktèl, epi yo ba w zam pou al elimine moun, al fè vye misyon, al fè vye djòb, ebyen pran sa kòm egzanp, fè jounen jodi a 31 jèn gason 14, e m kapab di w nan Kanapevè 7. Wi, ajan malad wi, zan plis tire, gen anpil lòt jèn gason ki pa kon la, ki pa kon, genyen ki la gwòt la, men genyen la tanzantan, mezimi, depi maten wap manje la, depi maten paka sòti, yo paka sòti, yo pa manje, yo nan kay, yo fèmen, yap tire, yo, yo, konnya minisyon te fini, Gen minis yo depi ap kouri kimen bann kou yo pwale bon bon tet sa ou wè yo tiye e yal mete bò legliz sen wad frans e ant lopital solèt la minis yo yo piye yap kouri ti bò pa bò kimen nan kouri ti bò pa bò bann koze pou yo fè yo tankou chen fou ou konn moun yo limen ou konn moun yo limen pwojektè nan dèyè al nan bòkò. Mwen tap asiste kote. Mesye se premye fwa mwen bagay sa, m pa janm konnen popilasyon ayisyèn nan depi kèk tan nap mande pou yo leve yo, mesye pandan banda nan ravin nan, pandan nan ravin nan ebyen lap tire mwen pa konn sa lap tire ki nan menl, popilasyon wont, boutèy, wont, boutèy jiskaske yo mete men sou li, yap tire bal li vini, ebyen yo kite bal li vini, yo pote boure sou li. Wap konprann jodia la koman pèp kanapevè a pèp tijo a li trase yon egzanp jodia e se yon egzanp nou menm nap pale la nou te wè moun nan an difikilte nou ta pran sa kòm yon egzanp parapò avèk 31 jèn gason mwen menm mwen konte mwen konte se sa m wè mwen di ankò yn fwa e pou moun ki gen 14 si w vle kondane 14 kanapevè gen 7. Dyaspora a, anpil moun yo kote y ap felisite pèp kanaryen, popilasyon Kanapevè a, an menm tan tou, popilasyon zòn Tijò a, kote yo menm ki fè yon eksplwa, men fwa yo tann replik la, men fwa w byen prepare yo, lè replik la ap vini, omwen se te pou w veye ankò, ou t ap konprann lè ti nèg t ap pran tèt tyoul vagabon, Tou le malandren yo ta kole e le kole de ale la polis se tre bon bon travay avek neg mete yo devan al kreye al fe kidnape nan fe seksyn pa dim se peyi neg sa yo la ou al di yo menm kidnape nan fini pou yo si yo gen moun nan men yo sa met gade yo men la eh la m panse ke avek moun sa yo ki kwè. Wè e ann gade video a la sa se pa m tap viv menm an bay m tap viv menm e ann gade video a la pandan nap bay an sa vle di e pandan map pale nou la nap bay ann gade video a ansanm avèk pandan map pale la nou wè popilasyon an e yo menm bò kote pa yo mete pandan mesye yo ap kouri wòch baton sa vle di nap konprann e popilasyon an e e. Wè, gen moun kap mande Dime, eske gen lòt moun yo, mwen di nou wi, mwen di nou wi, ebyen moun ki bezwen wè lòt lòt 17 vide, lòt lòt 17 bandi yo, enskri m nan 44 45 30 75, nou pap bay manti la nou, se sèl nou menm ki gen video sa nan men, e di lòt 17 nèg la di wi, se sèl nou gen nan men nou, pa bliye mwen di sa ankò, nou menm se se enfòmasyon nou vin bay, nou pa vin kreye enfòmasyon, nou pa vin kreye, nou pa vin envante anyen, N ale, nou ale nan aprèmidi a, Leonid di nou konsa, gen bandi nan tèl zòn, n ale avèk telefòn nou, n al fime e nou moute pi wo ankò, yo ba nou aksè pou n te file lòt yo e mwen di sa ankò, se sèl nou menm ki gen pi lò sa nan men nou la, lòt 17 lòt bandi, lòt 15 bandi ki lòt bò ankò, fè 17 e pa gen lòt moun w ap jwenn a pale la e videyo yo disponib la ankò. Edin li nan pwòp moun ou bezwen an 17 devwa yo 17 bagay ou genyen ebyen wap vini la bon eehh wi jimmy Salomon men eehh gen jis yon anpil moun segond kap di. jis yon segond jis yon segond nou gen ekstrè videyo a pou ou medam mesye nou gen ekstrè videyo an e ou kapab konprann nou sou chanèl la kanmenm nou sou an rezo nou oblije modifye imaj la sa vle di ke imaj ke wap wap ka gade an ebyen son imaj ki kòmanse ke nou kòmanse modifye paske ou kapab konprann bagay yo two orib. Epi se youn nan rezon ki fè ke ou menm tou nou di w e jan de imaj sa yo evite pa al lage yo sou Facebook, si w ap gade l gade l men pa al nan pataje l sou Facebook lè konsa li pa bèl li pa bon pou nou menm ayisyen ok e se Salomon se imaj sa n ap gade la avan sa mesye yo popilasyon an k ap kouri dèyè bandi k ap voye wòch adwat agoch an kèlke sòt k ap pote sipò a lapolis se sa n ap swiv la nan ekstrè sa. Mwen e e e diri e la ma konnen si se e e man e ma konnen si se pa te men lòt e e video a pou te moutre moun yo e ma konnen si te fon yon yon montaj e on lòt video a an wè si te fon montaj moun kap mande nimewo a mezanmi nimewo a se 44 45 30 62 sa e pou moun Ebyen sa done wè tèt de lage w wè lòt bandi yo wè yo devan komisarya mwen map montre w imaj kote tèt ki devan legliz senlou a t pran san ant swen legliz soledèk la pou moun ki konn suiv yo byen gen 6 gen 8 ki de piti e gen 2 lòt ki te nan e nan ravin nan sa vle di an total popilasyon an li tiye anviwon 17 nèg e se sèl mwen mwen di sa ankò nan aprèmidi a lè tout vilaj fin travay. Apre atak, ebe, bandi yo fè sou baz Udmo nan Channmas, tout jounalis fin travay, li se sèl grenn jounalis ki te rete atè a, e Jimmy e mwen menm te di, e toutotan li poko fin fè yon lè, mwen poko ap fin travay, e m se sèl grenn jounalis ki te rete atè a, e sa fè m ka pale fò konsa, sa vle di jodi a la, m se sèl medya ki ka di li 31 jèn gason prezime bandi ki mouri E nou siye dèyè l e gen video la e apresa ou pral wè video sa li pral pran lari apresa nou nou gen yon bagay sa wap vini mwen mwen di sa ankò video sa se fè nou byen vini anviwonman.